Bonjou bonsa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Deja trè bon jouni an notre kompany. Ojoudwi se le 25 out 2000. 22 nap salye tout moun ki ap fete senlwi tout komin nan peyi an paske gen anpil komin la ki ap fete senlwi men patikilyaman lejan de mirbalè fete senlwi nan mirbalè se grandyoz se gwo koze papa men yo di me bedjina kadilak la pat fè moun pa konn sak pase non la genlè moun yo wè bedjina kadilak twòp men gwo pwoblèm de planifikasyon paske e newlook ta pral jwe nan demen. Donk moun yo rezève ti lajan yo pou yo te ale nan New Look. New Look se te donk le 23, Bedjine, Cadillac se te le 22. Donk men moun ki te fè pwogram Bedjine yo, yo pa t fè l pou kòb non. Se te, m ta kapab di, yon sòt de notoryete y ap chache aswa o nivo de lavil. Bon brèf, n ap di tout moun kap fete sen lwi tout komin bòn fèt men ekoute sonje byen ke nou pa nan politik non men moun sa yo sen lwi se te le roi de frans ok se moun sa yo ki te kenbe nou nan esklavaj jiska prezan yo kontinye kenbe nou nan esklavaj mwen pa wè rezon on moun ki te kenbe ou nan esklavaj jounen jodi a m pa konn sak pase yo dil se sen Epi, ou mete ajenou nan pye l pou ap priye. Bon, an tou ka, mete ajenou priye Bondje. Bon, euh, n ap pati avèk emisyon maten an la a, pou n di ke, men fò m di nou, m tèlman gen bagay nan tèt mwen, e m gen bagay k ap dechire lespri m tou, m pa konnen si m ka lage yo ou non, men, ban m bay nou enfòmasyon anvan, epi apre sa, m a vini avèk yo. Lapolis nasyonal li anonse li stope. Nan dat mèkredi 24 out 2022 an, 2 bandi epitou li libere yon otaj nan zòn Site Doudoun nan Kwadèboukè. An lapolis ou antre la, bravo pitit gason m. Viktim nan daprè enfòmasyon ki kominike sou paj Facebook enstitisyon polisyè lan, yo te kidnape li nan dat 12 out pase a nan Dèlma 31. avèk fòs lòd yo. Lapolis ap soulinye pou bandi yo ki yo menm kòmanse pèdi vitès nan dènye tan sa yo, ki itilize souvan zòn Site Doudoun kòm kachèt pou kapab poze aksyon sou sitwayen yo k ap frekante zòn Kwadèboukè, ebyen stop paske sa p ap kapab kontinye konsa. N ap rapousib avèk lòt enfòmasyon pou ou e genyen yon sitwayen. Depi avan yè, foto misye ap fè la yn su lè rezo sosyo. Yo arete misye nan zòn Miwalè le lendi 22 out 2022. Misye te al pran refuj li nan komin sa ki pa twò lwen Kwadèboukè depi lè gang 400 mawozo kòmanse gen pwoblèm. Al konnen gang sa t ap fè lapli e le bo tan nan plenn nan. Mesye sa gen 32 zan. Daprè sous polisyè yo, li ta sanse yon bra dwat chèf gang 400 Mawozo a, Joseph Wilson alyas Lanmò San Jou. Youston Louis-Juste prezante kòm ansyen chèf gang nan nivo Mirebalais. Yo arete l e li te touche pa bal nan kad yon operasyon polisyè. Li te chape. sou kabann lopital pou te kapab rejwenn nèg 400 mawozo yo ki gen nan tèt li Lanmò San Jou. Aprè dezyèm arestasyon an, ebyen fò n di ke mesye sa yo plase li nan gadavi ann atandan suit jidisyè yo. Anpil koze wi la. Ou wè lapolis, lapolis malgre tou li kòmanse fè travay li. Men banm di nou yon bagay, le jou ou la jistis ta di lap fè travay li menm jan ak la polis, jan bagay la kòmanse la, banm di nou yon bagay, tanpri polisye m yo, polisye, m pap fè distenksyon, gen anpil nan nou ki ap kolabore ak gang. Jounen jodi a la, gen nesesite pou nou batay anfas gang. Gen bagay la mesye map gade m wè gen cha papa e de twa bandi k ladan yo wi e de grenn polisye wi e de twa bandi wi bon nan anpil peyi serye l konn fèt konsa yo itilize bandi pou mate bandi e aprè e aprè sa w ap fè nèg ou itilize yo fò w ka met brenn pou manje yo tou wi bon brèf ann avanse pou pi devan fò n di ke Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, Direksyon Santral Polis Jidisyè kontinye tankou yon mèt lekòl. A, se byen pati pou radyografi yon bèl tèks. Yon mèt lekòl ki ap pwosede ak apèl nominal dèzelèv. Epi fò n di ke responsab legliz episkopal yo se konsa y ap, m ta kapab di, egrene non yo, youn pa youn nan kat dosye enpòtasyon zam ak minisyon ki antre sou non legliz sa a nan peyi an. Dapre enfòmasyon ki sòti pa bò kote dcpj, kontab biwo dyosezen nan legliz episkopal dayiti Jean Marie Jean Gilles, misye anba kòd wi. Yo arete misye nan dat mardi 23 out 2022 an. Entèpelasyon li an fè suit ak yon seri dokiman ki sinye antre 2017 e 2021. Dokiman ki revele ke mesye sa ta otorize dekesman fon a pati kont legliz anglikan vè kont yon trafikan zam ilegal lapolis ap chèche. Avan arestasyon kontab la e swivan kay apèl lan, dcpj li menm tou envite pou madi 23 out pè Fritz Desir ansyen prezidan komite pèmanan legliz episkopal dayiti 2019-2022. Li menm li pat reponn. Ebyen dcpj ou konn sa pou fè. Kontinye, kontinye epi jiskaske w ap rive yon lè w a mete l anba kòd. Paske depi nèg la li menm li ilegal, l ap fè bagay ki pa bon, ebyen se kòd. N ap pase sou dosye mèt Robinson Pierre. Li pa libere. Paske avan yè, te gen anpil enfòmasyon k ap sikile kòm kwa mèt la libere. M kwè te gen kèk jouno an liy ki te deja lage atik sou liberasyon mèt la. Ebyen non, li pa libere. E se sa batonyè la fè konnen se te nan dat 23 out 2022 an. Aprè yon joune De bòn pledwari nan lakou dapèl Pòtoprens, sekretè jeneral bawo Pòtoprens lan mèt Robinson Pierre Louis ebyen oblije retounen nan penitansye nasyonal. Kontrèman ak enfòmasyon ki tap sikile kòm kwa ta gen yon òdonans lakou dapèl ki otorize miz an libète li, se te fo daprè batonyè lan ki li menm di li te twonpe de enfòmasyon. Donk, Mèt Robinson, ki arete nan dat 22 jiyè 2022, pa bò kote Direksyon Santral Polis Jidisyè pou fòfeti, sispisyon de kòripsyon, trafik enfliyans ak asosyasyon malfetè nan dosye trafik zam ladwann Pòdepè, se ansyen komisè Pòdepè a ki te denonse li. Michelet Virgil kòm moun ki ta òdone liberasyon 2 prezime trafikan zam ak minisyon Fritz Jean Rélus ak Jonas Georges nan kòmansman mwa jiyè 2022. Anpil avoka sou dosye Mèt Robinson nan men ekoute Mèt Robinson kontinye ap manje prizon. N ap chavire pou lòt dosye. Nou pral vire nan sa vyen nan lòt emisyon n pral fè anpe pli ta. Lòt dosye sa m ap chavire ladann nan, se yon fason pou m kapab rive sou anpil nèg. Paske semèn sa, m panse se semèn pou m kapab sansibilize yon seri de nèg. Gen yon mouvman okay. Fò m di nou byen, gon pakèt gwo tèt la nan okay paske nou konnen depi kèk jou la nèg yo lanse yon mouvman lòk okay, zafè gaz la. Ebyen E yo pran kòb wi papa. Nèg yo mete kòb atè a la pou toufe mouvman an. Eske nou wè? Pèp ayisyen banm di nou yon bagay. Eske nap rive nan yon nivo kòmsi si nou lòk yon kote epi nou wè yon nèg vini avèk yon sak kòb pou nou delòk, nap delòk? Non! Humm. Nap pran lajan an nap lòk. Paske lajan li make libète. Lajan pa konn nan kont a moun. Ou wè menm lè w pa vle wè yon nèg, nèg la voye kòb la ba ou, ou pran, di nèg la monchè nap toujou ennmi wi. Si se pa sa ok men kòb. Bon lajan m wè Gvle ap distribye nan Okay pou kase mouvman an. Men m konnen n ap pran kòb la. Men m konnen tou n ap kanpe dan. Si kòb sa a pran, m wè mouvman an kase. Depi se nèg ki patisipe nan mouvman pran kòb sa a, m ap denonse tout. Ann tande vòys sa. Si franky bay kès franky bay kòb sa. Bon franky bay ekip li. Li bay ekip li. Sa vle di se nan mon cash li voye lajan ba yo. Nan mon cash. Sa vle di. Enben sa vle di kounya la menm. Epi nèg yo menm yap fikse. Mwen menm mwen pa ka kenbe yo. Kote ke map kenbe yo. Depi maten nou la nou nan rankont. Okay bloke. Pa gen asòti de la. Men PM nan li menm tou. Ekip fòl gen fòl gen moun. Bon yè ou te di m minis komès la ap rele m. Mwen menm depi l rele m epa mwen. Li lè sa debloke. Ou pa bezwen okipe w. Demen maten tout moun pral nan aktivite yo. Men kounye a tou, men nèg yo menm pou yo fè l zanmi m. Nèg la ap leve lannwit pou l debage yon seri de bagay. E ke kounye a. Ban m ba w responsab twoup la, l a pale avè w. Jinyò. Frè pa m. Kòman w ye frè? Kòman w ye Jinyò? Mwen anfòm wi. Ou anfòm? Wè sa kap fèt la menm. Mwen konnen sitiyasyon an pa bon pou nou paske se lajan ap enjekte nan de seri de baz kote nou menm nan se moun pa n yo ki viktim. Mwen pa kipe Salomon men men men m pa kwè fè Francky tou bal bal pale yon moun pou fè Francky swa Francky rive sou nou dirèk oubyen moun nan kòm PM nan konn pale a Silvera avèk lòt lòt zanmi yo ki te pale avè m nan. Ou wè sa m di w? Alo? Non m la mèt pale wi. Wè, se pou Gaz di kanpe dan reyalite a la, nèg yo vle fè atanta sou nou jiska prezan nou kanpe dan, nèg nou gen ka obeyi nou la ki ka pale ansanm avè n se sèl Enòk, ou wè sa m di w la non? Ya. Se sèl Enòk men jiska prezan li pale avè nou tan dòt ki sa. Ou wè sa m di w? Dènye desizyon an se nan men l li ye, se li k ap deside paske nou menm nou la jiskobou, nou kanpe dan. Mwen chita avèk plizyè baz, demen fòk vil la fonksyone, enben kounya PM nan li menm, minis komès la, fòw pale avèk li. Ou konn lòt bagay PM nan pral fè yon lòt arete li pral pran aprè dola ameriken an ou konn kisa li ye? Afè tout machin kap sot ozetazini fò machin nan gen dwa pote materyèl moun nan. Si misye fè sa a zanmim se yon lòt gwo pwen li mete nan tèt pèp la. Enben, sa fè 2 bagay, dola ameriken an vandredi fò arete a soti pou tout moun konnen l al pran ti transfè l se dola l lap jwenn. Se konsa l te toujou ye. A chak fwa genyen yon mouvman konsa nan peyi Dayiti, nèg ap chache bay kòb atè a. Nèg Ariel yo. Kounye a se yo menm. Ebyen ban m di nou. Jan m di nou an mezanmi pran kòb la. Ok, pran kòb la. E pwi, nou bezwen fonksyone tou nou menm. Lè nou fin pran kòb la, nou kanpe dan menm mouvman an. Kounye a la, ban m pale avèk yon seri de jounalis. Mwen menm, avan m pale la, ban m vann tèt mwen. Paske si m te konn fè yon bagay ki mal, m pa ka kanpe pou m di, o m se yon bon jounalis, m se yon bon moun. M te afekte nan chanm dè depite, kòm jounalis scoop. Je me rappelle Sa se te kèk ti anekdòt m ap ba nou. Kèk ti estory. Te gen prezidan chanm depite a lepòk ki se Le Vaillant Louis Jeune. Mande misye! A lepòk wi! Depi 2009 mwen nan palman. Mande misye si l te ban m yon kontra yon jou. Le Vaillant Louis Jeune, kouzen m. On lè misye voye yon anvlòp kòb nan bilding nan. Paske misye te gen yon ti mennaj. Manman ti mennaj la mouri. Lè kòb la, paske misye te alèz avè m anpil, tout nèg konnen m t ap byen mennen. Epi, nèg yo pote kòb la dirèkteman nan radyo kot m ap travay la. Resepsyonis lan kenbe li. Kòb la al nan biwo direktè jeneral la. Direktè a gade l wè. Swa yon 100.000 goud konsa. E pi l di bon, m ap revoke misye. Misye pa gen dwa ap vin fè bagay sa yo nan radyo m nan. Lè m vini, direktè a di m konsa, o apè w ap mache pran kòb bagay sa yo. M di, DG e pa mwen ki ta gen chans sa. Tande patwon, kounye a lè m rele nan biwo prezidan lachanm, prezidan di non se pa t misye non se te pou yon moun ki anlè a k ap travay nan bilding nan. Paske Sa se la maison de la radio gen anpil radio anlè a. Sa se premye bagay. Tòlbè vin prezidan chanm depite menm kout bwa. Mwen se lè Gary Bodeau vin prezidan. E se te yon bagay m ta kapab di ki rive pou chak moun ki asosye yon kote. Paske lè ou son jounalis ou afekte yon kote. Pa egzanp nan mezon blanch yo fè m konnen mezon blanch konn peye jounalis ki anndan yo. Se pa pou kowonp yo. Men kòmsi yo mete yo sou bidjè. Paske yo gen rantre soti. Se sèl la yon nèg kapab ale. Sou epòk Gary Bodeau, misye te konn fè kèk jès avèk jounalis yo. Men mwen m te toujou di yon nèg ekoute si w fè jès la avè m paske se lajan leta l ye. Epi dezyèm bagay ou pap ka. kowonp mwen. Tout nèg te toujou wè repòtaj m te konn ap fè sou palman. Se pou m vin rive sou yon seri de nèg wi. Jounen jodi a la, gon pakèt nèg ki sou rezo sosyo k ap bay pwoblèm. Wi se vre. Pase gen nèg ki sou rezo sosyo k ap pran lajan nan men bandi. Men, gon pakèt nèg. Kòm gwo jounalis kap pale nan radyo, nèg sa yo, eske nou konnen pèp ayisyen? Yo mete nou la? Yo konplis nan sa nou ye jounen jodi a? Bon mesye m pap ba nou manti, si tout nèg, si tout nèg ki tap pale nan radyo te genyen konsyans yo menm jan avè m, bon an verite mesye, laprès la yo ta pran l yon lòt jan men, Nou mechan mesye, nou mechan. Kòm si pèp ayisyen, bon banm di nou bagay, apati jodi a, kale je nou. Depi nou wè gen yon dosye bwilan, depi gen yon jounalis ki pran la pawòl, l ap pase akote, kòm si dwa pèp la l ap pase l anba pye. Pa egzanp sou kesyon gaz la, nenpòt nèg nou wè k ap fè jimnastik. Paske depi revandikasyon an li jis, e pou yon nèg vini l ap fè jimnastik, o, gaz la moute sou entènasyonal, peyi pa gen kòb, radòt! Lajan l gen nan men l. Tande sa m di nou an. Lajan l gen nan men l. Yon mòd Moyiz Janchal fikse yo. Mesye nèg sa yo vagabon yo ye. Mesye se pa serye sa mesye. Se pa serye. Mwen pa gen pwoblèm. On nèg kòm si ou gen dwa jwenn yon konsiltasyon yon kote paske gen nèg yo menm yo gen yon jan yo fè kòb yo a. Men kòm si nèg la se sou bras la l kanpe. Koma bro. Se pa serye mesye. Nèg la jounalis jodi a la li gen yon ti emisyon analiz nan radyo li mete nan tèt li fò l milyonè. Bon kote ou pral milyonè a. Ò. Chak jou ou leve ou vini, wap pale pwoblèm peyi, wap mete revandikasyon pèp, kòm si sa yo se, m ta kapab di, de bagay ke ou mete devan, epi pou ka pase. Nèg la vini o bou de 5 a 6 an, ou wè l ap woule on bout machin k ap vann 60 mil dola ameriken. Ban m di nou on bagay, m ta renmen konnen si se pa on koulwa on nèg pase, Kòman w kapab fè touche kòb sa a? Ann serye, jounalis yo, ann di bagay yo jan l ye a. Paske mwen menm m fè pati de konsèp yo. Medya an liy, medya tradisyonèl. Bon tande ban m di nou yon bagay. Ki nèg ou tande k jounalis, repòtè ki pa kite metye sa a pou l rich? Men ou tande gen anpil nèg ki petèt te ka jounalis, repòtè ki vin jwenn yon emisyon, yon analiz, li pase. Men konsa tou gen k sou mouda paske nèg la deside pa vann nanm ni. Eske nou konprann? Mwen menm sa fèm mal. Sa fèm mal lèm wè gon dosye pa egzanp pou dosye gaz la mwen wè gen nèg kap fè jimnastik pou yap vann nanm yo ladann. Se pa serye. E se sak fè w wè fanatik yo. Sim gon bagay m bezwen map mande nou. Banm gade mwen kiyès map mande l. Si m gon bagay m bezwen m ap mande kamelit li. Si m gon bagay m bezwen m ap mande sè m Dunbar. Si m gon bagay m bezwen m ap mande Jean Claude Sainvil li. Jay, Betty, Bonheur, se moun sa yo m ap mande. Jean Mickelson, se moun sa yo ak anpil lòt ankò. Sorry pou moun mwen pa site non yo. Men ekoute, nou pa bezwen anyen nan men nèg isit. E se pou tèt sa, rezo sosyo, medya an liy egziste. Paske nou menm tou, jan demokrasi an di l, nèg gen sa n ta kapab rele yon sòt de libète de pawòl. Nou gen yon libète de pawòl, menm si anpil fwa sa mande pou kontwole li, men nou fè l. E se sa k fè w wè gen yon pakèt nèg, jounen jodi a ki regrèt. Ou konprann? Donk, je suis désolé, jounen jodi a la, gon pakèt nèg ki oblije retire kò yo nan peyi an. Ou konprann? Paske gen ankèt sou yo. E gen anpil nèg ki nan medya la, ankèt ap fèt sou yo. Mwen menm, m ta renmen pou ankèt fèt sou tout nèg nèt. Ni nèg ki sou rezo sosyo, ni nèg ki sou medya epi lage bagay la deyò. Lage l deyò! Pou m wè RL Prod li menm, men nan kisa misye te patisipe, misye te nan reyinyon avèk Ariel. Se pou m di nou ke mesye tèren an lib. Fè dezòd. Kontinye fè dezòd. Men menm lè lajistis pa poze nou kesyon. Menm lè pa gen ankèt entènasyonal sou do nou. Nou mèt tann kanmenm. Gon kòb w ap manje sou do pèp sa a k ap soufri an. To ou ta w ap peye sa kanmenm. Antouka mèsi la fami kòm toujou.